Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon kòm toujou chanèl sila se enfo 24 è sur 24 7 jou sur 7 alò se parti pou 7 emisyon bwa kale pou nèg kanaran se konsa nou kapab li chè nan yon ti tèks ki vin jwenn nou epi tou yon videyo ki fèk tonbe. Nèg chen mechan yo o nivo de zòn kwadèmisyon yo frape nèg kanaran yo nan zòn onavil nèg kanaran yo te pran zòn sa ebyen nèg anfas yo yo menm yo repran kontwòl sitiyasyon an genyen yon ti video ki parèt trè viral sou rezo sosyo video sa li gen anpil nèg ak zam ki nan men yo nèg sa yo kap kriye o e fò yo repran zòn sila a. Donk nan moman n ap anrejistre emisyon sa a, n ta kapab di nèg Kanaran yo, yo menm, yo pèdi tèritwa sila a. Ann tande! Bann ti vakabon! Nou antre nan baz nèg Kanaran nèt la jodi a. Nou fout pran l la, nou pran l nèt! Yes! Nan ona nou ye la, nan tèt ona nou ye la! Ona vil pap peri. Genlè dlo nèg yo al chache. Ebyen se yon kestyon de bwa kale men ekoute son kestyon de pèdi teritwa tou paske nan lojik bwa kale a tout nèg ap veye baz rival pou kapab pote boure. e pou wè nan ki lojik ou kapab pran kontwòl sitiyasyon. Antouka fò n di ke mesye sa yo menm y ap veye lontan e yo tann bon moman an pou kapab atake. Men finalman nou lwen pou n kapab fini ak kesyon sila nan peyi Dayiti paske se yon bagay ki bay anpil pwoblèm. Lapolis Nasyonal Dayiti li vle koupe kou ak yon seri de rimè. Rimè kòmkwa le kòmandan an chèf de la pnh Frantz Elbé. li ta on ti jan pa fin twò dakò sou kestyon pou ke polisye yo menm yo antre nan lojik al mennen operasyon. Donk, lapolis la denonse sa n ta kapab rele yon kanpay de divèsyon, ba wi, divèsyon k ap fèt sou Frantz Elbe kote ke Direksyon Jeneral Polis Nasyonal Dayiti a di li konstate avèk stipè, Stupefaksyon, yon kanpay dentoksikasyon, de denigreman ak destabilizasyon sou rezo sosyo yo ki vize frennen jefò polisye yo ki angaje nan batay kont gang nan peyi Dayiti. Direktè jeneral lapolis lan li enfòme. ke li rezève li le dwa pou entante aksyon legal tan sou plan nasyonal e entènasyonal an ka de residiv pa bò kote endividi mal entansyone sa yo, chèf polis la mande polisye ak popilasyon an pou kapab rete vijilan pa rapò ak alegasyon mansonjè dapre sa li di ki vize sal imaj enstitisyon an epitou frajilize bon jan relasyon antre lapolis ak popilasyon an. Direktè Jeneral Polis Nasyonal la solisite kolaborasyon popilasyon an pandan li reyitere angajman li pou enskri aksyon sa yo nan respè skrupile lalwa. Y a yon ti repòtaj pou vou. Direksyon Jeneral Polis Nasyonal la konstate ak gwo etonman yon kanpay entoksikasyon, denigreman ak destabilizasyon k ap fè chemen l sou rezo sosyo yo kont enstitisyon polisyè a, nan lide pou frennen jefò polisye djanm nou yo ki angaje nan batay kont gang ame yo, yon jan pou retabli lapè ak lòd. Nan sans sa a, pnh la rezève l dwa pou l pran wout lajistis nasyonal kou entènasyonal kont tout endividi mal entansyone ki ta rekòmanse nan move zak sa a. Direksyon Jeneral la ap raple a popilasyon an an jeneral e a polisye yo espesyalman pou yo rete trè veyatif pa rapò ak gwo manti y ap fè pou detwi imaj enstitisyon an e kraze bon relasyon lapolis ak popilasyon an. Aprè operasyon nan Laboul ak Tomasen, Pako ak Debussy, operasyon demantèlman gang yo ap kontinye san pran souf. Lapolis, men nan men ak popilasyon an, nan respè lalwa ak konstitisyon peyi a, ap rive wè pa wè derasinen mal sa a ki tounen on pongongon nan kò popilasyon an. Toujou an ski konsène lapolis, gen yon prezime bandi ki jwenn arestasyon li nan Pòtoprens. Pandan li tap sòti Leyogàn, kote li abite depi mwa fevriye 2023, le nome Christian Sainfleur jwenn arestasyon li pa bò kote lapolis nan ru Chavann. Li se manm gang Chèf Pa Gen Tò epi alye lòt gang ki ap opere nan kapital la. tankou Je continue ma route, manm tou asosyasyon malfetè e prezime otè zak banditis Christian Sainfleur plase nan gad a vu an atandan swit jidisyè sou dosye sila. Yon manm enfliyan gang Vilaj de Dye ak Gran Ravin jwenn arestasyon li. Selon lapolis, Brutus Gallardo, manm enpòtan gang Vilaj de Dye ak Gran Ravin ki dirije respektivman pa Izo ak Ti Lapli, jwenn arestasyon li madi 2 me 2023 a lakay li nan avni N pwolonje Baryè Ajou nimewo 13 pako li fèt nan dat 21 out 2000. Gallardo spesyalize li nan reyalizasyon tatouaj sou po. gason ak fanm, gang ame. Li se yon ekspè nan domèn sila, Brutus Gaillardeau te souvan solisite pou kapab efektye tatouaj senbolik sou kò akolit li yo. Gen yon gwo dife ki eklate jedi maten an nan Petyonvil nan mache Chada, tou pre legliz Sen Jan Bosko, bò tribinal de pè nan komin nan. Dega yo konsiderab, gen yon kantite enpòtan machandiz. ki yo menm pase anba dife daprè sa Ichlove Ulysse kòdonatris kominal rasanbleman Madan Sara Dayiti fè konnen. Sapè ponpye yo nan komin Dèlma ak Petyonvil te depeche touswit sou plas pou kapab tante tan byen ke mal metrize ensandi sila kote pèsòn moun pa konnen kisa ki lakòz li. Dega yo konsiderab daprè Ichlove Ulysse ki fè eta yon milye viktim antouka. E moun sa yo ki ozabwa fè konnen aktivite yo tap mennen apati prè yo fè nan bank donk yo mande konkou otorite yo. Akòz gang kap bay pwoblèm nan peyi a, akòz gang a vès ki kontinye ap alimante gè nan peyi a men kisa Ayiti devni jounen jodi a. Kantite moun ki konfwonte ak ensekirite alimantè grav e ki nesesite yon èd prese prese li ogmante pou yon katriyèm fwa konsekitiv an 2022, dapre rapò mondyal sou kriz alimantè ki pibliye mèkredi a nan vil Ròm. FAO di li patikilyèman preyokipe pa sitiyasyon ki genyen nan Afganistan, Burkina Faso, Ayiti, Nijerya, Sid Soudan ansanm avèk Yemèn. Rapò anyèl ki pwodui pa Rezo ajans Nasyonzini, Inyon Ewopeyèn, ajans gouvènemantal, non gouvènemantal ki ap travay ansanm pou kapab fè fas ak kriz alimantè fè konnen fenomèn grangou a li pran yon lòt ekstansyon. nan kat kwen nan mond lan. Anviwon 258 milyon moun nan 58 peyi ak teritwa te nan sitiyasyon ensekirite alimantè an 2022 an rezon konfli, chanjman klimatik, efè pandemi kovid 19 ak lagè nan peyi Ikrèn, dapre rapò sila. Chif sa a se chif ki pi elve ki anrejistre pandan 7 lane Depi lè òganizasyon sa li menm la pwodui rapò, vyolans, men tou kriz klimatik vin prensipal faktè, daprè deklarasyon Reine Paulsen, direktè Biwo Ajans ak Rezilyans Òganizasyon Nasyon Zini pou Alimantasyon ak Agrikilti, FAO. Nou vrèman preyokipe pa sitiyasyon ki genyen nan peyi Afganistan, nan Yemen, nan peyi Dayiti, ak nan Sahel, men tou nan Soudan. Lis la li long anpil, e kantite moun k ap soufri ak ensekirite alimantè se yon bagay tèt chaje, puiske nou konnen fòk gen solisyon ki pou jwenn tousuit. Sèt peyi ki konfwonte ak famin epi tou lamizè nan nivo katastwofik grangou sila, ikonpri Ayiti, sèl peyi nan Amerik lan ki figire sou lis sila a pou lapremyè fwa. Kriz sila a egzije yon chanjman fondamantal ak sistemik. Rapò la fè konnen klèman ke pwogrè yo posib. Nou gen done ak konesans nesesè pou kapab konstwi yon mond ki pi fò, enklizif ak dirab ki kapab fè fas ak grangou, dapre deklarasyon Sekretè Jeneral l onu an, Antonio Guterres, nan rapò li. M pral fè nou gade yon lòt fwa yon ti videyo. Videyo sa a te kapab la lontan men ekoute, pa rapò ak sa n ap viv jounen jodi a, pa rapò ak konjonkti la, videyo sa a li gen plas li e sa ta kapab bay yon ti adrenalin an plis pa bò kote moun ki gen entansyon pou antre nan Bwa Kale ki ezite. Paske jounen jodi a la a, mwen panse ke mesaj sa yo, yo evidan sa kapab remonte moral nou Pastè Amel Lafleur, menm si li menm li te antre nan yon eskandal la patati patata kote ke ministère des cultes te pran sanksyon kont li men ekoute ce qu'il avait dit ebyen sa yo gen plas yo jiskaprezan nan sosyete a paske li te bay lis moun si jounen jodi a la yon nèg vle batay fòk ou batay ak moun sa yo dabò avan ou rive sou bandi yo an nou gade pour la vérité et pour l'histoire. Nou bezwen konn kiyès ki bandi nan peyi a. You wanna know who's a gangster in the country? Premye bandi. The first gangster. Pastè potestan yo. The protestant pastors. Premye bandi, premye bandi, premye bandi, pastè potestan. Dezyèm bandi, Balanse! Dezyèm bandi, Legliz katolik, legliz episkopal. Woy! Legliz katolik, legliz katolik, legliz katolik. Kòman fè ke nou avèk kontenè zam? Balanse l, balanse l, balanse l. Twazyèm gwoup bandi, Twazèm. Le direktè de dwàn. Twazyèm gwoup bandi, direktè dwàn yo, kot zam yo pase, kot katouch yo pase nan dwàn nan. Katriyèm gwoup bandi, lè politisyen di peyi Anèl ki mouri an, li mouri an viktim, men li pa mouri an bandi. He didn't want to rob. He didn't want to rob. L'al dèyè job. He went after a job. Yo bal zam. He gave them a gun. Politisyen yo se katriyèm klas bandi nan peyi a. You see the politician they the fourth class of gangster in the country. Premye minis Ariel. Mister Prime Minister Ariel. Pa respè pou ou m pa ka di w bandi. Men leta ayisyen se bandi li ye. Ou menm wa di nan ki kan ou ye. Leta ayisyen bandi. Leta ayisyen bandi. Gouvènman ayisyen bandi. Leta ayisyen. Direktè jeneraux. Eleksyon kriminèl. Map lansel wi balanse balanse map lansel wi Balanse l balanse l balanse l 6 ème bandi lè boujwa ayisyen La boujwa La boujwa La boujwa Boujwa. Map kite nou avèk Rosemond Jean ki li menm yon lòt fwa pale sou kesyon bwa kale a e ki mande pou ke popilasyon an kontinye mobilizasyon yo men grenn bagay map di chak grenn moun bwa kale a Li ta sipoze yon bon mouvman. Li poko yon bon mouvman. E se sa k fè m ap mande chak grenn Ayisyen pou degaje w, kèlkeswa jan l ye, pou w erije Bwa Kale pa w. Bwa Kale a se kòmsi se yon barikad li ye. Pou ke bandi pa travèse pou antre anndan lakay ou. Men, lè chak grenn moun konprann nesesite pou antre nan Bwa Kale, nou pral antre nan yon demach kolektiv e sa pral pèmèt ke kèlkeswa le pri a peye pou nou reyisi nan Bwa Kale a. Bwa Kale jounen jodi a, li dwe fèt nan komin Pòtoprens. Pèp Dèlma dwe leve kanpe. Pèp Site Solèy dwe leve kanpe. M toujou ap di nou sa, jounen jodi a la a, li pa yon kestyon de ou gade bandi sa ou koupe l kout je, epi ou fè fiksasyon sou yon lòt bandi. Menm lè ou poko ka fè l anyen. Non. Tout bandi dwe enkyè jounen jodi a la. Nou pa dwe rive nan yon moman pou bandi yo repran lamen sou nou. Menm lè yon otorite pale, menm lè genyen de mesaj k ap vin jwenn nou ki pou fè nou pè, men fòk nou antre nan bon mouvman an. Bon mouvman an se kisa l ye? Jounen jodi a la, si genyen bwa kale ki ap fèt, Fòk genyen dè dizèn de milye de pèsòn ki yo menm pran lari pou kapab montre ke se yon vrè mouvman. Se pa yon mouvman ki ap fèt ak fòs kote. Se mouvman pèp la li ye tout bon vre. Se pa politisyen kap antre ladann paske nou konnen nan peyi Dayiti nenpòt ti mouvman kap fèt la on moman ou tande politisyen antre ladann e bandi yo menm tou yo antre ladann. Konpwone byen. Òganizasyon de rezistans pou Ayiti Stab Demokratik Fonòd salye près pale, près ekri, près televize, medya an liy yo. N ap salye entènot nou yo, konpatriyòt, frè nou k ap viv aletranje, men k ap soufri pa rapò a sitiyasyon difisil ke peyi a fè fas. Maten an nou fè konferans sa a pou nou pote yon konsèy pandan n ap sipòte operasyon Popilasyon an ap mennen ki gen pou ti non jwenn Bwa Kale. Bwa Kale a se nou ki te mete l, se nou ki kreye kondisyon. Se Leta, se Leta ki kreye kondisyon pou peyi a te gen Bwa Kale. Si jodi a gen Bwa Kale a, Leta dwe, Leta dwe fè pran responsabilite l pa rapò a sitiyasyon Bwa Kale popilasyon an. dekrete yon fason pou yo defann tèt yo. Bwa kale a se yon enstriman pou mwen menm, sa n te kapab rele yon sòt de boukliye pa rapò a sitiyasyon ki t ap devlope anndan peyi a depi plis pase dezan. Paske, Mesyedam yo te itilize la vyolans kòm mwayen strateji pou yo te mennen batay kont Jovenel Moïse. Yo mache ame jenn yo nan katye popilè yo atravè sa yo te batize peyi lòk, atravè tout, yo mete tout mwayen an plas pou yo te mete zam jiskaske yo abouti a asasina Jovenel Moïse. Jodi a yo fin asasinen prezidan an, yo vle itilize menm mwayen de vyolans sa a pou yo kenbe pouvwa a. Men kisa yo chwazi fè? Yo chwazi elaji baz gang yo yon fason pou yo kapab di ensekirite, popilasyon pa ka pran lari. Yo pran moun yo an otaj, y ap touye, y ap rache, y ap kidnape, y ap sekestre, y ap brile. E gouvènman Ariel Henry a, gouvènman sdp a ap sipòte yo, ebyen Abraham, Abraham te di sètase, popilasyon an reyaji. E nan sa nou rele lejitim defans, pa gen krim, pa gen peche, paske se moun yo, tankou nou di. Bwa kale a pa al atake moun, men bwa kale a sèvi de yon rezistans, de yon boukliye. Konsèy mwen voye e m ap voye bay tout jèn, gason kou fi, swa ki te abite nan youn nan katye kote gang t ap pyafe yo, genyen ki te gen dwa. Fèmat, Fòjak, Tòsèl, Vilaj de Dye, Matisan, e, e, pou n site sa yo. Si w estime nan zòn kote w ye a ou menase, w ap kite zòn nan, enben si w pral nan lòt depateman, premye bagay ou fè si w rive nan depateman kote w prale a, avan w rantre nan komin kote w pral viv la, pase nan. komisarya depatmantal zòn ou an. Si pa gen komisarya se sou komisarya, pase avèk pyès idantifikasyon ou, nasyonal ou, al nan sou komisarya ki nan zòn ou an pou esplike Mwen t ap viv tèl kote, sitiyasyon de sekirite, ou di mwen sitiyasyon de mizè, pwoblèm ekonomi fè m pa ka peye kay, kounye a m oblije pral jwenn fanmi m, m oblije tounen an pwovens paske nou pa ka viv nan zòn yo. Ok? Ou konn pou ki sa? S on fason, si w te gen ennan, dezan, twazan, katran, senkan ou pa janm al nan peyi w, enben si yo wè se kounye a, pandan yo tande operasyon Bwa Kale ap Ap lenche bandi, ap chèche bandi, ap netwaye bandi, ap benyen bandi, ap pwòpte bandi. Ou kite zòn ou an, y ap konprann se paske ou pa vle yo pwòpte w, ou pa vle yo lave w ki fè w ap jete w. Pou w evite kòm ino, pou w pa gen inosan ki peye pou koupab, ebyen nan seksyon kominal kote w ye a, w ap jwenn kazèk ki nan komin ou an, ki nan seksyon an. Al kot kazèk la. Di kazèk la, ou te tèl zòn, ou te tèl kote, ou vini nan lakay ou, se pwovens ou, se peyi, se lakou ou, se nan zòn non moun, ebyen ou retounen lakay ou. Lè sa kazèk la ap gen yon rapò, l ap pran yon pwosè vèbal kote li konnen ke w nan zòn nan. Lè yo al rele l pou yo di yo yon enkoni, kazèk la ap deja di, m gen yon rapò sou moun sa a. Nan komin kote w ye a, se SDPJ ou di mwen komisarya, sou komisarya. Ou pral nan komisarya, ou ale, ou deklare men rezon k fè m vini, m pa t nan zòn nan lontan, men kounye a sitiyasyon m pa ka viv Pòtoprens, nou deside tounen, ou pase, avan w al jwenn manman w, papa w, paske gen anpil manman ak papa ou wè k pral tonbe kriye nan laprès, yo tout te konplis, yo te konnen. Kòman pitit ou tap viv? Ou wè lap rantre a machin, ou wè lap rantre a motosiklèt, ou wè lap rantre avèk kòman yo rele iPhone, ou wè lap rantre a sesi, lap konte lajan, ou pa janm poze l kesyon, lè bwa kale a vini, fò w pran bwa kale avè l, fò w aksepte bwa kale a, paske se sa nou te plante, se li pou nou rekòlte. Pou w evite sa, mwen di nou jenès, jenn fanm ak jenn gason, k ap kite Pòtoprens, k ap kite Dèlma, k ap kite Kafou, k ap kite Site Solèy, k ap kite Fò Jak, ki pral nan pwovens, m ba nou sa kòm konsèy pou evite. Dezyèm bagay ke n ap di. Gon pakèt moun, gon pakèt strateji kap met an plas pou detounen atansyon moun pou fon kanpay dopinyon kont mouvman sa ki rele Bwa Kale a. Map di nou, nou menm ki nan zòn ki mete brigad yo, kap kòdone sekirite nan katye nou pou anpeche bandi san fwa ni lwa vin tiye nou, Fò nou asire nou fè tout sa n kapab pou nou evite nèg rantre nan mouvman an pou vin regle reglemandkont pa yo. Men an s ki atre avèk yon moun, de moun, twa moun ki kapab viktim, wi kapab gen inosan k viktim, fòk nou fè kou mèt Jan Jak pou pa gen yon ansanm de, pou gen mwens moun, si ta gen pou viktim inosamman, ki viktim. Paske sa m bezwen nou konprann moun ki pran pòz moralis yo k ap pale o wi yo pa vle gen inosan gen inosan k ka viktim sesi sela Ariel Henry Andre Michel mete ansanm avèk gouvènman n nan Tal fè pwomosyon pou gon fòs dokipasyon miskle ki rantre ki debake an Ayiti. Si fòs okipasyon sa ke Ariel Henry ap fè pwomosyon pou li a pou vin pwoteje l la rantre, se pa yon grenn moun k ap viktim kolateral. Se pa 2 viktim, se pa 3 viktim k ap genyen. Men se pral gen dè dè milye de mò. Pral gen dè dè milye dasasina. Paske, blan k ap vini an, militè k ap vini yo, yo pral di nou enmède yo twòp. Chak semèn, se pa sèl nou k genyen. Chak ennan, dezan, twazan, pou gen miniya, minista, mi sesi, mi sela, enben fwa sa y ap vini, y ap touye anpil moun inosan sou do gouvènman an. Antouka, mèsi la fami. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partage. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi,